Medam e mesye, zanmi, fanatik TV lakay haiti.com yo, ankò yon fwa nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou la. Ebyen nou konnen jodi a la se te fineray polisye yo ki te asasine anba men Vitelòm ak tout lame l la, tout sòlda yo, ebyen ki yo menm te retire lavi anviwon 4 a 5 polisye sa yo, ebyen jodi a la se te fineray polisye sa yo, te gen gwo deblozay ki pete paske Gen de foto yo afiche pou polisye yo e se pa yo menm vre, enben te gen gwo lobo ki pete nan fineray sa a paske foto yo bay pou e tèl polisye se pa li menm vre, nèg nan peyi sa a tèlman foutèz, enben medam se mesye yo oblije divès polisye ki te la donk pete koken, pete kabouyay pou fè konnen Donk se pa polisye sa a ki mouri an ki yo mete nan foto a. Son bagay tèt chaje nou pa ka fin konprann. Enben se video sa yo nou pote pou w la kote nou pral envite w swiv avèk nou kòman sa te ye, kòman sa t ap dewoule divès fanmi, zanmi, kamarad ak dlo nan zye pa ka kenbe kò yo lè y ap gade vanyan gason sa yo ki jodi a la a pèdi lavi yo epi menm kò yo leta pa ka jwenn. Son bagay tèt chaje. Ebyen medam e mesye nou pral envite ou an gade e tande kisak pral di e donk e nan video sa ou la a pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com pou sila yo ki fèk konekte avèk nou pa ezite abòne like an pataje e sitou kite yon kòmantè anba video sa a pou di nou kisa ou panse eske peyi sa li menm lap chanje bon ekout. Bon, daprè sa m konnen koz antèman a se Pia, men sa m panse tout bagay se de Ariel, paske tout polisye ta dwe fè tout bagay pou yo se ta ya sispann. Mwen menm, m gen jeneral la antanke polisye Petronvil m ap gade l m ap wè men l ap fè san, se sèlman nèg bakòt sa k kenbe Petronvil e se ske fè l pa kraze. Lè bandi vin pou moute yo dechouke tout magazen, yo di ti Petronvil pa pa gen kote pou bandi vin pran pou l vin fè tout sa l ap fè la jounen jodi an la, jeneral la di jeneral pèdi lavil. Ala de vre, jeneral al pèdi lavil! ak zanmi polisye ki tonbe yo, tout komisarya Petyonvil. Nou voye kondoleyans pou yo. Bon efektivman antèman an te sipoze chante nan antèman nan legliz Sen Pyè. Se sibitman maten lòd leve yo di ke se nan akademi yap fèl. Men kounya la sa vin kreye yon gwo konfizyon kote ke anpil moun pa konn ki kote pou yo ale si se nan legliz, si se Petyonvil oubyen si se nan akademi. Men kanmenm polisye Petyonvil yo, yo fè yon travay de memwa kote ke yo sanse ekspoze ankò yon fwa polisye ki tonbe yo e ke kote ke nap rann yo omaj maten an nou la e ke nap tann jiska prezan nou poko konnen ki jan antèman ap fèt e ki kote lap fèt nou la nap tann pou n ka swiv sa kap pase egzakteman. Gen anpil polisye ki di yo pap al lakademi se la SPNH la kanpe avè yo? Bon nou konnen ke SPNH toujou kanpe bò kote polisye yo. e ke kote polisye yo kanpe se la SPNH kanpe, e ke nou twouve ke se vreman aberan pou tout pou tout desizyon ke yo ta fin pran an konsèy, nan komite avèk polisye yo pou ke antèman an fèt Petyonvil, epi se sibitman maten lè nou leve nou tande se akademi, nou kwè ke polisye yo kanpe fèm, e ke se Petyonvil ya pre tann kadav frè yo, se Petyonvil ya pre tann pou antèman chante. Jiska mentnan kò polisye sa yo poko janm twouve. Pè la Gisette la ki avi nou sou sa? Bon nou menm nou kwè ke se yon ankò yn fwa ki se yon mouvman ki montre feblès lapolis lan kote ke pou kadav polisye yo se chyen kap manje yo sa vyen nou kwè ke se di pou nou avale pilil lan men kanmenm nou kwè ke polisye yo rete detèmine polisye latibonit yo rete detèmine otan ke leta pa ba yo mwayen pou al atake gang sa yo. Ke leta va ba yo mwayen pou yo travay nan de kondisyon optimòm pou yo kapab vanje polis yo, pou yo kapab ramne lapè nan Latibonit, yo pap mete yo o sèvis e ke yo swete ke leta pran responsablite l nan ka sa a pou polis yo kapab travay kòm sa dwa pou anreye sa n te ka rele fenomèn ensekirite k ap kraze pil peyi a. Depi aprè zak sa yo fin pase, plizyè polisye abandone pòs yo, yo pa al travay pou yo revandike. Èske pnh la kanpe bò kote yo? Se yon konsta ki trè di. Pou polisye ap mouri nan komisarya yo, pou komisarya ap atake, pou bandi ap detwi komisarya. Nou kwè ke polisye yo, youn nan bagay ke yo te montre nan akademi se use your mind. Alò lè w wè yon bagay pa bon pou ou, se ou ki pou pran desizyon, ki senpoze la. Alò, si polisye yo chwazi ke se abandone komisarya yo ki pi enpòtan pou yo pou kab sovgade vi yo, nou kwè ke se yon li trè enpòtan pou yo sovgade lavi yo, se yon lejitim defans li ye, nou kwè ke polisye yo dwe chwazi pran desizyon kap pi bon pou yo a. Bon mesaj pou wo kòmandman pnh la? Pou wo kòmandman, nou kwè ke yo dwe pran sa kap pase la avèk anpil. anpil sajès paske polisye yo se pa polisye yo pa di ni viv ni yo pa di ni aba polisye yo pa di ni retire direktè ni mete direktè yo di ke ba yo kondisyon pou yo travay pou yo chanje sistèm pou yo chanje pwoblèm ensekirite an nou kwè ke polisye yo si ensekirite a rete jan l ye a se polisye yo kap tonbe alò polisye yo yo dwe pran tout mezi ki pou ramne lapè ki pou ramne lapè nan popilasyon an ki pou sovgade vi polisye yo nou kwè ke polisye yo kanpe bò kote lavi. Or se lavi nap chèche, nou kwè ke polisye yo dwe pran, fòk otorite yo menm, bò kote pa yo, pou yo rejwenn polisye yo nan demand yo, nan revandikasyon yo, de manyè pou peyi an ka jwenn lapè. Eske pwoblèm nan se bò kote DG lapolis lan sa sòti? Nou pa vle pwente di dwa okenn moun, men nou kwè ke gen yon pwoblèm ki poze la, se yon pwoblèm ensekirite ki trè grav, Policier nou ap tonbe. Jèn gason Gérald nèg jalouzi. Kote sa yo ki sot la? Mezanmi la presse bay pawòl la di nou pa kapab ankò. La presse bay pawòl la di Ayiti pa kapab ankò. Ayiti cheri twòp non l genyen la konplisite entènasyonal avèk lè konze de nòtre peyi. Lè konze de restavèk. 2 nèg san san vègòy kap dirije nou men kote yo mete nou nou pa ka ankò alò nou pap lage lè bwa nou sòm la nou la toujou nou pap dakò ankò polisye tonbe nou pap dakò ke bandi se yo kap fè la lwa bandi yo di gouvènman se gouvènman yo ye nou pap dakò l alò revoyons nos consciences. Kri de soufrans nou, kri de doulè nou, kri de de jemisman nou. Nou pa kapab ankò. Fò n di ase. Sèt ase pou Ayiti. Sèt ase pou notre polis. Sèt ase pou san nou yo k ap tonbe a. Mèsi bokou.